Shit man. Bon li koman si a se la la sa yo. Yon bel ti baby misye. Yon ti bagay kap vin la. Kèt. Mpa wè si ma bon sou li la kounya la. Tièt ilè. Oh shit! Yon fou. Sa mawozo sa li ap al kouri nan dat m pral lekol kounya mawozo a vini vin nan vèb avèm.